E jan m te sot di l nan yon radyo ki se mega talè a, nou di l e n ap redi l ankò. Nenpòt politisyen tradisyonèl ki konnen batay sa pèp ayisyen ap fè jodi a, yo pral chita nan gwo otèl pou yo negosye mizè nou, otèl sa li mèt aranje l. Nap rive sou li an bourik, nap rive sou li an granmoun. Se tout rezon sa yo ki fè nou menm, etanke jenn gason, jenn fanm yo mobilize, jenn gason yo mobilize, nou nan Dèlma 32. Nap di lapolis, nap di lapolis, nap di lapolis, pèp la pa gen anyen avè w. Nap di lapolis, nap di lapolis, pèp la pa gen anyen avè w. Nan mizè pèp la ye a, nou ladann tou. Jodi a. Nou menm, nou met pye nou atè e nou gen nèg nan klas politik k ap fè betiz yo, nou ba yo defi pou yo met pye yo atè. E batay sa a, jenn gason ak jenn fanm yo lanse jodi a, se pa yon batay jwèt li ye. E nou lanse l, nou lanse l, nou lanse l pou n retire peyi nou nan sa l ye a e nenpòt pri lavi nou, nenpòt pri lavi jenn fanm ak jenn gason sa yo. Dwe koute pou retire Ayiti nan sa l ye a, nou prè pou sa. Mèsi. Mesi pale frem. Vizaj yo. Nou wè Dimitri Vob ki ap kom si pwone moute gaz la gon rezon pou sa. Nap di mesye, rekreyasyon fini. Sa e la jenès ki deside mennen batay sa avek fos li, avek kouraj li. Nou menm nou pa gen mouvman sa gen la jodi a. Pa gen lidè.